Piske w gen vèsyon sa a kounye a, ou pa bezwen monte sou entènèt pou w ouvè lojisyèl la. Klike 2 fwa sou ikòn StarBiochem nan pou w ka ouvè pwogram nan epi l ap ouvè otomatikman. Kou Stabilkem an ouvè, ou pral wè yon mesaj akèy ak yon lis ki gen 7 bagay ladan nan tèt fenèt la, File, Samples, Import, Reset, View, Help, epi English. Premyèman, an nou mete lojisyèl la an kreyòl. Klike English nan lis la epi chwazi Kreyòl. Pwogram nan ap mande w konfime chanjman lang lan. Klike Yes. Kounye a lojisyèl la an kreyòl. Nan videyo sa a, nou pral montre w kijan pou w vè yon estrikti nan StarBiochem pandan n ap sèvi ak youn nan twa fason ke ou ka fè sa. Nou pral pale de de lòt jan yo nan yon pwochen videyo. Pou ou vè yon estrikti, Klike sou lis ki make Echantiyon an. Apre sa, klike kote ki make Chwazi pami echantiyon yo. Fenèt echantiyon sa a gen tout diferan estrikti ke lojisyèl la genyen. Pou ouvè estrikti konsa sa pa mande okenn koneksyon entènèt. Nan fenèt echantiyon an, premye etikèt la se amino asid slash pwoteyin. Li gen de etikèt, amino asid epi pwoteyin. Etikèt amino asid la gen tou lè 20 asid amino yo. Etikèt pwoteyin la gen tout pwoteyin ke lojisyèl la genyen. Nikleyotid la, ki gen nikleyotid de baz adn ak arn yo, epi etikèt nikleyik asid ki gen egzanp adn ak diferan estrikti arn. Etikèt Other Molecules gen estrikti plizyè molekil nou jwenn leplisouvan nan kou syans tankou biyoloji ak chimi. Dènye etikèt la, or, gen yon lis tout estrikti ki nan tout etikèt ki nan fenèt echantiyon an. Kounye a, piske ou gen yon lide sou diferan molekil ki nan sta biyokèm, an nou esplore estrikti glikoz ki se yon sik senp oubyen yon glisid. Osito estrikti glisid la ouvè, ou pral wè estrikti molekil la sou bò dwat fenèt la. Pou w kapab vire molekil glikoz la ale tounen, peze bouton agoch nan souri ou a desann, Kenbe l la epi deplase kisè a nan kèlkeswa direksyon ou vle a. Pou w agrandi oubyen redui yon estrikti, fè tout bagay sa yo an menm tan. Peze bò goch souri a desann epi kenbe l la. Peze kle Shift la epi deplase ti flèch la vètikalman. Pou w ka wè enfòmasyon sa a sou kijan pou w ajiste yon estrikti pou manipile l, klike sou etikèt ki make Èd la. Apre sa, chwazi kote ki make Enstriksyon pou vizyalize estrikti. Pou w reyajiste estrikti a pou l tounen jan l te parèt lè w te fèt ouvè l la, Navige al nan etikèt Reyajiste epi klike kote ki make Reyajiste estrikti a. Tout atòm ki fòme glikoz ki gen fòmil molekil C6H12 O6, yo chak gen yon koulè byen espesifik. Atòm kabòn toujou gen koulè gri. oksijèn wouj epi idwojèn blan. Sou bò goch fenèt la, w ap jwenn diferan etikèt k ap ede w manipile estrikti a e ki bay enfòmasyon sou estrikti a. Premye etikèt la fè w sonje ki molekil w ap esplore, ki se glikoz nan ka sa a kounye a. Apre sa, W ap jwenn de etikèt, estrikti ak enfòmasyon. Etikèt enfòmasyon an bay detay sou molekil w ap esplore a, tankou orijin molekil la epi atik ki te premye pibliye sou estrikti a. Pou yon moun konprann enfòmasyon ki anba etikèt sa, sa mande konesans lang angle paske enfòmasyon sa a pa tradui an kreyòl. Anba etikèt estrikti a, w ap jwenn etikèt ki pa peptid, piske sa n ap analize a se estrikti glikoz ki se yon glisid. Ou ka ajiste gwosè atom yo nan deplase kisè ki make gwosè a. Kounye a, n ap gade estrikti a nan modèl boul ak baton. Pou gade estrikti a nan modèl ak espas ki plen an, deplase kisè ki agrandi atòm yo. Fè kisè a ale nan pwent adwat la pou agrandi gwosè atòm yo. Kounye a, piske nou sot esplore estrikti yon molekil ki senp, ou pare pou al esplore estrikti yon pwoteyin. An nou ouvè emoglobin nan fenèt echantiyon nan Star Biochem nan. Estrikti emoglobin pral ouvè nan yon dezyèm etikèt anndan fenèt Star Biochem nan. Ou ka toujou al nan glikoz si w klike sou etikèt glucose la. Menm jan nou te fè ak estrikti glikoz lan, ou ka vire estrikti emoglobin nan ale tounen, epi ou ka agrandi l oubyen redui l tou. Si w bliye kijan pou fè manipilasyon sa yo, Annik klike sou etikèt Èd ki anwo nèt la epi chwazi kote ki make Enstriksyon pou vizyalize estrikti. Lòt bagay ankò, menm jan pou estrikti glikoz la, chak atòm gen koulè espesifik pa yo nan emoglobin Tou fwa sa a, ou ka remake lòt koulè anplis atom nou te wè anvan yo, azòt gen koulè ble, silfi jòn epi fè jòn abriko. Fenèt estrikti a òganize an plizyè etikèt, pwoteyin ki pa peptid Epi dlo. Etikèt pwoteyin nan divize pou tèt pa li an etikèt sa yo, Primè, Segondè, Tèsyè ak Kwatènè. Sa se kat nivo estrikti pwoteyin yo. An nou revize kèk konsèp de baz sou estrikti pwoteyin kounye a. Premye nivo òganizasyan yon pwoteyin se estrikti primè a. Estrikti primè se sekans asid amine ki fòme yon pwoteyin. Lè n ap pale de estrikti segondè, Sa vle di, elis, fèy ak bobin ki kòmanse kontribye nan bay yon pwoteyin fòm 3 de li. Twazyèm nivo òganizasyon yon pwoteyin se estrikti tèsyè a. Lè n ap pale de estrikti tèsyè, sa vle di Aranjman diferan estrikti segondè yo pou defini fòm 3 de yon pwoteyin an jeneral. Dènye nivo estrikti yon pwoteyin se estrikti kwatènè. Lè n ap pale de estrikti kwatènè, sa vle di òganizasyon 3 de pwoteyin nan ki se rezilta diferan chenn pwoteyin ki rasanble epi k ap entèraji youn ak lòt pou fòme yon sèl pwoteyin. Sa enpòtan pou remake se pa tout pwoteyin ki gen yon estrikti kwatènè. Kounye a, An nou tounen nan Star Biochem pou nou esplore tou lè 4 nivo estrikti pwoteyin emoglobin nan. Nan etikèt primè a, nou wè etikèt fenèt sekans ki gen yon lis tout asid amine ki anndan estrikti a. Tout asid amine sa yo ekri an abreje. Yo sèvi ak yon kòd twa lèt. Pa egzanp, premye asid amine a, val, se valin. Li nan premye pozisyon premye chenn pwoteyin nan, chenn pwoteyin A. Kounyeya, tout asid amine yo seleksyone anndan fenèt sekans lan Ki vle di nou pral manipile yo tout lè nou ajiste kisè epi lè nou klike anndan ti kare pou tchèk yo. Menm jan nou te fè pou molekil glikoz la, nou ka deplase kisè gwosè atom nan ale adwat oubyen agoch pou nou ka chanje ant modèl espas ki plen ak modèl boul ak baton. Pa defo, gwosè atom yo regle a 20 pousan. Tou pre etikèt primè a, nou jwenn etikèt segondè a. Nan etikèt segondè a, nou ka esplore elis, fèy ak bobin ki fòme estrikti segondè a. Anlè a, gen ti kare pou tchèk pou elis. fèy ak bobin. Nou ka gade chak konpozant separeman lè nou klike sou youn nan ti kare pou tchèk yo, oubyen nou ka gade yo tout ansanm lè nou klike sou bouton ki make Tout la. Pou w gade elis yo sèlman nan estrikti a, klike sou ti kare pou tchèk ki make Elis la. Tout elis ki nan estrikti a ap parèt an wòz. Pou w ka gade elis yo pi byen, glise kisè gwosè estrikti segondè a ale adwat. Pou w gade fèy nan estrikti a, klike ti kare pou tchèk ki make Fèy la. Nou ka remake ke pa gen fèy nan estrikti sa a, si te gen fèy yo t ap parèt an jòn. Pou w gade bobin nan estrikti a, swa ou chwazi ti kare pou tchèk ki make bobin, swa ou klike sou bouton ki make Tout la. Pou ajiste gwosè estrikti segondè yo, ou ka glise kise gwosè estrikti segondè a ale adwat oubyen ale agoch. Met sou sa, si gen youn ou plizyè estrikti segondè ou pa vle gade, Annik wete tchèk ki nan ti kare pou tchèk yo. Annou reyajiste estrikti a anvan nou analize pwochen nivo estrikti pwoteyin nan. Nan pwen nou ye kounye a, nou pral gade ki kote diferan asid amine chita anndan emoglobin. Nan etikèt tèsyè a. Lè nou klike sou yon kategori asid amine byen detèmine, nou jwenn enfòmasyon sou pozisyon tip asid amine sa a nan pwoteyin nan. Pa egzanp, si nou chwazi kategori asid amine ki pa polè idwofobik, nou remake ke tout asid amine ki nan kategori sa a ki gen yon koulè jòn, yo chita anndan molekil la. Nan yon lòt egzanp, si nou chwazi kategori asid amine polè idwofil, nou remake asid amine sa yo ki gen koulè ble yo parèt sou sifas pwoteyin nan. Lè nou konsidere ke anviwònman anndan selil la fèt ak dlo, Nou konprann poukisa asid amine ki pa polè yo antere anndan pwoteyin nan alòske sa ki polè yo nou jwenn yo sou sifas pwoteyin nan. Pou reyajiste estrikti a Anvan ou gade yon lòt kategori asid amine, chwazi Koulè pa defo. Pou ou gade estrikti kwatènè emoglobin nan, glise kisè gwosè sifas la ale nan pwent adwat la nèt. Chak chenn pwoteyin ap parèt nan yon koulè diferan. Konsa, nou wè klè ke emoglobin fèt ak 4 chenn. Kounye a, an nou reyajiste estrikti a ankò. Sa enpòtan tou pou nou wè gen lòt etikèt akote etikèt pwoteyin nan. Etikèt sa yo bay enfòmasyon sou lòt molekil ki nan estrikti ke n ap esplore kounye a, Nan ka sa a, yo reprezante kat gwoup M yo ki nan emoglobin. Kounye a, piske nou fin ba ou yon gran plan sou estrikti pwoteyin emoglobin nan, ou pare pou w al esplore yon lòt pwoteyin yon jan ki pli detaye.